Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon bwa kale a la sou anpil jou wi nan peyi dayiti bwa kale a sou anpil jou tande byen genyen euh 2 nouvèl video ki vin jwenn mwen kote ke moun nan blòk sous matla ebyen yo pran 2 jèn gason. e pami yo yon dread poze kesyon matirize epi apre sa yo touye yo batay la rèd anba a men nèg sa yo yo ta fè konprann ke alò tande byen se popilasyon an ki ap di sa atravè voice la menm voice la m pap pase paske nan voice la ki nan video a moun kap pale yo wap tande gen aksyon kap fèt tou aparaman sa gen a wè ak vyolans men se pou m di nou ke Pèp la li dechennen. Nou pap ka tande e wè videyo sa. Si nou vle map ka voyel ba nou. Videyo sa anpe pli lwen ou pral wè ke gen yon nan nèg yo yo mete dife sou yon pati nan kòl epi yon lòt pati ap pran dife. Sa vle di nèg sa li koupe 2 bout epi yap met plezi pou li. Gen kòmantè mwen pa deside fè nan moman bwa kale a. Parce que beaucoup de gens disent que kòmantè m yo, yo on ti jan lese entrevoir que mwen ta ap sipòte bandi. Se sa k fè m pap fè jan de kòmantè sa yo. Paske se pou nou m ap travay, sa nou vle se li m ap fè. Men gen yon grenn bagay m ap di nou. Lè gen yon masak, tande byen wi, se lè tout moun fin pale de li, mwen ap pale de li. Lè gen moun k ap mouri nan yon zòn, lè bandi ap fè egzaksyon, moun ap tonbe, se lè sa a m kapab deside pale de li. Paske, m pa wè ki sa sa gen ladan l kòm pwoblèm, si pandan popilasyon an li menm l ap bay bwa kale a, bon bwa kale, epi bandi pase yon kote, bandi vide de twa moun atè, pou m gen enfòmasyon an pou m pa di sa. Paske m se yon medya, fòk mwen ekilibre. Si pou m kache tout enfòmasyon ki gen a wè ak bandi k ap frape moun nan moman sa a, ebyen, m p ap di yo. Men, si nou vle mwen kenbe etik pwofesyonèl la, mwen oblije di l. Men m swete ke nan va kòmante pou n di si bandi fè krim yon kote, RL ou dwe di sa. Paske Ou la pou enfòme nou. Tande byen wi sa m ap di nou an. E m ap pran chans pou m ba nou enfo sila a. Moun yo kontinye ap mouri tou anba a. Bandi ap touye de twa moun an lach. Konprann byen sa m ap di nou an. Mwen te di nou ke tankou zòn sous matla a se yon zòn ki gen yon pakèt kanibal fini ki ladan l. Sa vle di fòk batay la. Lapolis li mete tout fòs li pou kapab konsantre batay la nan zòn sa. Pou entansifye batay la. Paske la popilasyon el a di wi. Si popilasyon an di wi, ebyen nou panse ke jounen jodi a la a, se pa ap kritike. Se mete Ariel devan lè fèt akonpli pou ke Ariel ki se chèf CSPN nan, Konsèy Siperyè Polis Nasyonal la, pou li kapab asime responsabilite l paske pandan popilasyon an li menm li kanpe kont bandi la se le moman pou ke ekip ki sou pouvwa a kapab pran tout desizyon anpil desizyon bon jan desizyon k ap pèmèt pèp la sòti kote l ye a. What the hell de etazini, what the hell de tout lòt peyi kap di ke bagay la pa bon nan peyi dayiti, li pa kapab kontinye konsa. Lè bandi tap masakre nou, nou pat wè yo te gen tout enterè sa yo pou yap pale konsa. Si yap pale konsa jounen jodi an, se kòmsi nou ta kapab di ke popilasyon an li touche venn sansib yo. Men tande byen, pou pwofesyonalis mwen, gen bagay Si m genyen yo nan men m kòm enfòmasyon, depi yo otantik, fòk mwen kapab lage yo. Eske nou konprann? E tout mouvman k ap fèt, li pa janm pa genyen bavure ladan l. Nan mouvman sa a, mouvman Bwa Kale a, nou kapab jwenn anpil bavure. Men sa pap anpeche popilasyon an kontinye nan mouvman sila paske li bezwen rezilta. Si lapolis li menm ki byen ekipe, ki genyen dè pwofesyonèl ladan l, lapolis al fè yon operasyon, genyen domaj kolateral, ebyen mezanmi, se pa popilasyon an ki li menm, ap antre nan lojik Bwa Kale an pou l pa fè kèk bavir. Lapolis wi m di nou antre yon kote yo fè domaj. Nèg Minustah lè Minustah te la se pa de bavir non yo pa fè. Sitou nan Site Solèy. Ebyen jounen jodi a la, si genyen de twa bavure nan sa popilasyon ap mennen la, nou oblije rete pou n di dwèt sou bouch. Men kounye a la pou evite bavure sa yo, se pa yon konsèy pou moun ki nan mouvman Bwa Kale a non, men li plis yon konsèy pou moun ki rete nan yon zòn. Pa ekzanpl, mwen abite Obervilliers, je suis à Paris pour l'instant, n'est-ce pas? Se yon ekzanp m ap ba nou. Men mezanmi, si m rete Obervilliers, m pral kote yon moun nan yon lòt departeman, ebyen, fòk mwen fè trè atansyon. Si m prale nan Lafaute-sur-Mer, ebyen, fòk mwen gen moun mwen kontakte ki pou vin chèche m. Lè yo kenbe m, moun sa a l ap bay eksplikasyon pou mwen. Si ou rete kaz ou, ou pa ka pral Petyonvil. Rete lakay nou. Nan operasyon Bwa Kale sa a, li mande pou tout moun rete lakay yo. Se moun ki antre nan lojik bwa kale an ki pou nan lari sèlman. Si w se yon move grenn, ou mèt pran lari. Paske pèp la ap jwenn avè w, l ap ba w sa w merite. Men, si w konnen ou pa nan move bagay, ebyen pa pran lari. Si w bezwen achte kèk bagay bò lakay ou, se mye rete bò lakay ou achte bagay bò lakay ou. Men fò m di nou ke gen anpil zòn, m tande pèp la. poko ka pale de bwa kale a. Se sak fè yè mwen te mande pou moun site solèy kòmanse kale je yo. Paske gen zòn la nan site solèy oh ou pa ka site bwa kale kèske sa veu dir. Paske bandi yo menm yo vle mete pèp sa a an esklavaj nèt. Yo vle kenbe l kòm vulgèr animal men pèp la kale je nou. Kale je nou. Si nou wè yo kòmanse fè sa se paske yo kòmanse pè. E m panse ke gen anpil strateji k ap itilize kote bandi sa yo k ap mete an plas kote yo, nèg sa yo ki yo menm nan anpil kote nan Site Solèy lan pou ke ebyen zafè Bwa Kale a pa rive nan zòrèy yo. Konsa tou gen anpil chèf de gang yo menm yo p ap pè Bwa Kale a paske anpil nan yo ap pwoteje popilasyon an. Se sa k fè wè gen kote nan plenn nan la a, genyen konpayi ki kontinye ap mache. Genyen moun lè yo antre lakay yo, yo kapab dòmi ak pòt ouvè. Paske nèg k ap veye yo a, se de moun ki la tou pou kapab siveye enmi. Èske nou konprann? Brèf, gen yon imaj dwòn lapolis pibliye depi kèlke jou. Imaj dwòn sa a. Yo pa bay ankenn eksplikasyon sou li. Men, nan va konprann ke, touswit, pou n dedwi, pou n di ke se kontwòl Vilaj de Dye y ap chache genyen. Si w ap chache gen kontwòl Vilaj de Dye, la premyè choz ki fo mèt an tèt, ebyen se konnen ki modèl zam ki nan men nèg sa yo. Ki sa yo ka fè avè l? Epi lè sa a, si gen yon operasyon, sa kapab byen mache. Genyen Theriel Thelus, notre confrère, ki li menm fè yon post pou dire ke aktyèlman, o nivo de Vilaj de Dye, genyen anpil strateji bandi yo ap itilize. De pyèj ke y ap tann. E pami pyèj yo, se kapab fouye tou Pou anpeche cha yo antre. E si tout fwa cha yo ta antre pou yo pran nan pyèj. Tèt chaj. Mwen wè yon lòt imaj ankò se yon elikoptè. Imaj sa li kòmanse viral kote ke li rete dan lè otè e pi gen anpil bal kap tire an direksyon n. Bokou de jan diz ke se o nivo de Vilaj de Dye. M poko genyen twòp detay pa rapò ak enfòmasyon sila a e se sak fè mwen menm map. pwofite mete li o kondisyonèl. Gen yon sitwayen, yon jounalist, ki li menm bay pozisyon li aklè sou kestyon Bwa Kale a. Ann tande l. Antouka, nou won reyaksyon pèp la e nou renmen l, menm si l kite nou yon ti jan septik, paske nou sonje fenomèn brigad vijilans e gen de moun ki te bòn volonte ladan. Men gen 2 moun tou ki te vin regle lòt zafè. Mwen menm enkyetid mwen jounen jodi a, e m pè pou anpil nan zam ke ap sezi nan men bandi pandan ap brile yo vif sa yo, zam sa yo pa al jwenn lapolis e ke se nan men yo rete pou nou pa kreye yon lòt fòm de banditiz. Men an klè se demisyon leta a, se lentènasyonal ki pa sousye n de nou. ki fè w wè ke se popilasyon an k oblije pran kesyon an men pou l trete l, se pa t konsa nou ta vle paske lè letranje ap gade imaj de moun ki brile, kalsine e y ap met dife moun k ap mouri vif, boule vif se si yo pral konsidere nou kòm yon pèp barbar men kisa yo te fè pou n pa t rive la? Anyen donk ankourajman n bay jenès lan se vre kontinye apiye lapolis lan kontinye fè travay la ansanm avè l men Le plus souvent si nou te ka remet la police yo l tap mieux konprann au lieu ke se nou menm ki antre nan aktivite sa pase nou pa konn ki bol ka mennen e komanse la se yonn men lè lap fini an ou pa konn ki rout li ka pran se pi gwo enkyetid mwen men dan lansanm reyaksyon pèp la m konprann ni. E anpil moun kite kay yo, yo pa menm gen mwayen pou y al viv lòt kote pou yo peye kay. Yo nan kouri monte, kouri desann. Jounen jodi a, yo santi yo endiye, yo reyaji. Nou konprann reyaksyon yo, men nou menm elit la, nou gen yon responsabilite, fò nou voye mesaj la pou yo, pou yo di yo, se vre, nou fristre, nou move, nou dezanpare, nou dekontnanse, Peyi a dekourajan men fok reyaksyon yo pa menm jan avek bandi an paske nou pa menm a bandi an. Bandi an sil kwe ke se soufri, se touye moun, se mete e boule bagay sou po moun etc paske sa pa dil anyen li pa gen eta dam. Nou menm popilasyon nou pa gen enterè pou n aji menm jan avèl. Fok nou aji an moun sivilize. An tout sikonstans fò nou konsidere ke son eta de dwa nap eseye bati lè n pran yo se remèt lapolis fenomèn nan mitan lari kawotchou sou moun nan li yon ti jan malsen dotan ke konn gen enfiltrasyon e de plis osi ou pa konn ki kantite inosan k ka pase paske si w rive nan yon zòn Ou lèd ekskizem ekspresyon an, ou gen cheve trese, pantalon sou mis dèyèw, yo gen tandans panse ke se bandi ou ye epi avan menm pou yo gentan bay eksplikasyon kawoutchou gen dwa sou ou, donk fòk nou veye pou nou pa transfòme sosyete an an sosyete barbar e avèk se lanarchi ki reye, fòk nou fè bagay yo avèk lòd, men ankò yn fwa map dil se demisyon leta a se lentènasyonal ki chak. Fwa vire tounen ap fè reyinyon sou Ayiti, Konsèy de Sekirite ap reyini men se menm pawòl yo. M pa menm wè nesesite pou Minis Afè Etranjè Ayiti al nan bagay sa yo paske finalman nou wè ke èske se pa paske nou se yon ti pèp nwa, èske se pa paske nou pa gen anyen pou nou ofri, èske se pa paske nou pa gen grenn, nou pa gen de resous ekstraòdinè ki fè yo pa menm pran ka nou an konsiderasyon paske se chak tan vote rezolisyon men anyen yo kite nou. Nan reyalite n ap viv lan, nan menm pwoblèm yo, se nou menm ki pou pran desten n an men, men fòk nou jwenn byen. Kòman Kwadèboukè ye? Fò m di nou ke Kwadèboukè li tèt anba. Daprè enfòmasyon mwen rekeyi nan zòn sila a, Kwadèboukè tèt anba. Le maten di premye me, nèg yo pase a laksyon, bandi ame yo, yo sakaje bde, yo touye yon chofè kamyonèt, Yo boule l ak tout machin nan bò kapital la e se nan zòn Savann Blond nèg 400 mawozo yo vle pote boure tou sou moun Despinòs. Yo touye yon rasta ki t ap travay nan yon depo pèpè. Fò m di nou aktyèlman se kochon k ap manje sitwayen sa a atè a. Lanmò san jou gen yon strateji ke li fè. Li retire nèg ki rete kwadèboukè, orijinè kwadèboukè yo ok nan nèg kap mennen aksyon atè a. Se nèg ti mache ak nèg boje li voye sou sòl la. Sa vle di kwadèboukè aktyèlman la nan nèg 400 mawozo yo gen anpil ajanten ladan yo. Sa vle di se pou lè yo kwaze ak moun pou pa gen rezèv menm. Un maximum de prekosyon. lapolis mesaj sa se pou ou se pou pwoteksyon ti jèn nan kwadèboukè kwadèboukè gen anpil malfektè gen anpil san vègòy men ekoute konsa tou gen anpil moun serye se menm jan ak site solèy gen anpil move grenn men gen anpil bon moun tou nan site solèy donk anpil fwa gen enfòmasyon ki vin jwenn mwen depi nou kwaze avèk jèn sa yo nou just arete yo m swete ke Lè nou kenbe yo, fòk nou poze yo kestyon. Fòk nou di yo ki kote yo rete. E sil le fo, menm lè sa ta parèt enpe difisil, pou nou ta kapab al nan zòn yo. Men, kòm si si yon jèn rete nan Kwadèboukè, lè l wè lapolis li pa oblije kouri. Konprann byen, se bandi ki pou kouri pou lapolis. Se bandi ki pou santi fenomèn ensekirite a pou lenstan. Men, Se rete konekte chèn paw la ki se RL prod. Nan RL prod, se pwofesyonèl ki bay enfòmasyon yo. Aktyalite, kòmantè, reyaksyon, analiz, deba, tou sa sou chèn paw la, RL prod. RL prod, se la chèn du moman.